Lanmò san jou! Polisye kwadèboukè di w se pye w pou mete atè, sispann ranse dèyè telefòn mete pye w atè e y ap chèche w yo pa jwenn ou, ou di ou pa gen grennen, ou pa nan grennen y ap bouske w yo pa jwenn ou mete pye w atè yo pa jwenn ou, ou pa janm la e ti sòlda yo ap voye men w pa janm la w kache. Donk pa ret dèyè telefòn. Dayè m di w, lanmò s on nèg ki tou malad misye fè opresyon. Se sou blòf li ye se pa, se presyon l ap bay popilasyon avèk lapolis. Li pa ka batay vre. S on peyi difisil. Pou nèg yo ka montre pwisans yo. Paske Ti Magali frape yo. M di w, Ti Magali e pa de antèn nèg yo met sou li la non. Lanmò 100 jou envesti gwo lajan sou tèt nèg Ti Magali yo wi. Men l pa met pye l atè. E nèg yo bezwen kwaza misye yo, li pa met pye l atè. Kòlèg pi brav ke misye. Kòlèg met pye l atè. Men lanmò san jou tout wè l ap pale fè chèlbè, l pa met pye l atè vre non. Lè w wè l te met pye l atè ap pran pòz fè sikilasyon an, li gentan asire l kòlèg anba a, epi l asire l pa gen, pa gen twòp bagay, pa t gen anyen, epi l, epi l fè yon parèt, epi li disparèt talè, l ale, l rantre nan baz. Li pa met pye l atè vre pou l vin kanpe goumen. Misye pa brav vre mwen pa mdi w misye yon nèg ki tou malad se kòlèg ki chèf lanmò pa anyen lanmò pa anyen eben pou misye ka montre pou nèg yo ka montre yo pwisan nèg anba pikans yo tou nèg yo aran alò ou wè sak peyi a lè map lè m denonse baz anba pikans ou konn sa gon nèg ki vin di sou facebook li di nèg sa yo son gwoup rap yo ye se gwoup rap yo ye donk se rapè Yo pa bandi, nèg anba pikan, alòske pi devan, menm nèg sa yo Ti Magali pral desann on nèg ki a on M 4 nan menl ki nan baz anba pikan. Ou wè peyi a difisil? Lèm denonse baz anba pikan, gon nèg ki vin di ke non timoun sa yo se ti jèn, se ti gwoup rap ki nan zòn nan. Ekip bandi ki an baz anba pikan. E ou wè dosye kwadèboukè a li pap li pap rezoud fasil. Paske gen men politik ladanl. Gen nèg politik ki pa inosan nan sa. E map mande otorite yo bay Ayiti yon chans silvouplè. Bay Ayiti yon chans. Si Digicel, Natcom ta vle ede peyi a, nou tap sezi wè, menm jan wè yo fèl dcpj retrase bagay apèl ki genyen ant Robinson Pierre Louis, Fritz Aubour avèk Michlè avèk Michel Blanc, Michel Blanc nan pò de pè. Si dcpj te gen pouvwa sa a. Pou konbyen tan nou la? Pèsòn pa konnen. Men bagay yo anpil. M pa konnen kisa n ap fè. Men bagay yo konplike. E mwen gen enpresyon, nèg ki di yo ap dirije nou yo, yo poko gen dimansyon pou yo konprann sa k ap pase la. Oubyen yo pa vle. Oubyen yo pa inosan nan sa kap pase a, dayè yo pa inosan. Paske mwen di l e m kanpe dèyè l. Si se pa t bandi t ap dirije Ayiti, bandi pa t ap ka alèz konsa. Paske on timoun kòmsi ki lakay li, piske l wè papa l la tout bagay, papa l ap fonksyone, eben li alèz pou l fonksyone. Bandi yo alèz se paske peyi a ap dirije par dè bandi. Pa gen ankenn kote sou latè pou bandi alèz konsa. Se paske se bandi k ap dirije peyi a. Donk bandi ap dirije, bandi yo lakay yo, yo alèz, yo trankil. Ou wè bandi panike? Si w ka wè gran jounen bandi debake Dèlma 31 pou yo al kidnape on sitwayen, on jèn k ap fè jefò nan peyi an. 1 kidnapping spectaculaire 1 la a wi nan delma 31 pou on nèg debake gran jounen on machin kanpe annik parèt li kanpe machin ni epi l bloke li bay trafik wi nan lari a tout machin kanpe epi l ouvri pòt li baw epi tout nèg desann zam a la men epi yo al rale malere a on jèn medsen wi enfòmasyon m genyen se 700 mil dola ameriken nèg yo mande pou libere malere a podyab wi. On pyas li pa genyen non. Ad ou wè. Ou wè peyi sa son peyi. Bon. Mwen m pa baw manti. E sèl konsèy m ka bay yon moun pou m di monchè. Rete Ayiti bon. Si w pa gen le chwa. Ou reziye ou men. Si w gen lòt altènativ yon peyi konsa bon. Gade. Pou wè moun ap kouri. Moun anndan machin. Yo blije ap kite machin yo nan lari pou yo kite l. Pou yo pran apye pou yo kouri. Pou yo sove vi yo. Poukisa kounye yon nèg ou pral dim paske m se patriyòt map pale dayiti poum diw monchè e yon ti jèn e monchè rete la nan peyiw monchè ok m ta renmen w ret nan peyi a pou devlope peyi a men jan peyi a ye la kounye yon nèg wap fè rezistans pou dim ou se patriyòt vin goumen goumen ki ak kisa goumen ak kisa bon nèg ki la ta et apa si w wè nèg de ministè jistis nan konfyolwa nèg kap rantre zam nan peyi a. Ebyen ki sou ki esp sou kiyèske w gen espwa kounye a la? Chèf lapolis la? On chèf lapolis ki pa gen yon manda ki asire tout sa l ap fè l tou pè, sa di l pa ka pran desizyon kòm òm deta, kòm chèf. Paske chak li pral pran yon desizyon fò l reflechi, èske Ariel ap kontan? E Ariel pa ka pran yon desizyon san l pa reflechi, èske Martelly ap kontan? Bon kisa ou pral dim la kounya m pral baw manti poum diw non mwen e rete rete nan peyi ou non si w pa gen lòt altènativ rete men si w ka jete w yon lòt kote ou santi w ka viv plizomwen respire oubyen kapital la pi cho lage w nan yon pwovens ou wè w ka respire men menm pwovens yo kounya kòmanse gate paske si w wè nèg ka desann maten an de trè to pou yo asasine yon polisye. E gen videyo k ap sikile ke m pa gentan telechaje pou nou, pou nèg yo asime ke yo asire yo ke se yo t fè aksyon an wi. Ti kokorat pye sal wi, gwo zam nan men yo wi. Sa di, ko nan tan lontan ti nèg andeyò, se pa bagay sèpèt li genyen, se pa kouto digo, se pa wou l genyen. Se yon bagay grav. Sa di kounye a, nèg andeyò, yo pa plante, yo pa sekle latè ankò non. Yo pa sekle latè ankò non. Kounye a, nèg andeyò, tout ap chèche yon bout revòlvè. E yo pa bezwen ti zam, paske konnen yo jwenn li fasil. Yon grenn, yon grenn zam ap vann 5, 6 mil dola, 7 mil dola ameriken. Yon ti nèg ki pa menm ka manje, l posede l, kote l jwenn li? Ou wè pou Ayiti chanje? Dezole men son verite gen nèg fò yo pa egziste. Gen nèg tout otan yo la an Ayiti, Ayiti pap janm chanje. Paske 1, nèg sa yo ils son puissant, ils son partout. Yo gen kontwòl tout bagay nan peyi a. Yo kontwòl la douane, yo gen kontwòl DGI, yo gen kontwòl Ayewopò, se yo t kontwole fwontyè, pò yo etc. Toutotan nèg sa yo egziste, Ayiti pap janm fè yon pa. Se TT k di nou sa. Paske otan Ayiti nan kriz sa, nèg sa yo fè plis kòb sou do mwen m avè w san w pa rann ou kont. Demen vandredi, map vin a kèk pri pwodwi pou nou, nap gade kòman peyi a fonksyone. Jodi a malere pa ka konstwi nan peyi a. Al tcheke pou wè yon pri yon sak siman. Se 2 nèg ki pou mete ansanm kounye a pou manje yon pate. M sezi bagay sa. Pate kòde. Oh oh. Aktyèlman la elèv lekòl inivèsitè yo se tèt chaje wi. Nèg la gen 100 pyas nan menl li paka achte yon pate poul pran yon dlo avèl non. Avan yè la site solèy kout bal mare yon sachè dlo ap vann 10 pyas. 10 goud wi yon sachè dlo. Ti dlo ki te konn ap vann 5 pou 5 goud 5 pou dola yo te vin montel 3 pou dola kounya yon sèl grenn vann yon dola kidonk 5 goud yon sèl grenn sachè dlo a. Tout kagezon zam k ap antre nan metwopolitèn nan, tout kagezon zam k ap antre nan Pòdepè, k ap antre nan peyi an, yo soti egzakteman Lèzetazini. E jounen jodi a nou di konsa ke si zam sa yo kapab soti Lèzetazini, se pa yon bagay ki fèt pa erè. Se yon bagay ki planifye kote ke pou yo kapab toujou kenbe nou sou lobezyans yo, pou yo kapab toujou kenbe nou sou yon fòm esklavajis. Jounen jodi a nou di konsa ke. Nou pa gen dwa a ledikasyon. Jounen jodi n ap di ke nou pa gen dwa a lasante. Jounen jodi n ap di ke nou pa gen dwa pou nou voye pitit nou nan yon bon lekòl, pou nou voye pitit nou ak madanm nou nan yon bon lopital. Sa vle fè nou konprann ke nou toujou sou okipasyon. Afè moun k ap fè konprann ke nou lib lan, si se fason ke n ap gade bal ap tire patou e ayè a, depi lè ke nou gade jan ke BINUH, Renouvle kontra l anndan peyi an, nou te gade ke avan BINUH renouvle kontra l anndan peyi an, nou te gade kòman kout bal t ap tire nan Site Solèy, kout bal t ap tire Kwadèboukè. Depi lè BINUH fin tire, fin renouvle kontra l ansanm avèk pou Ayiti pou l kapab toujou mete pye sou kou l lan, Nou te gade nou wè kòman ke tir nouri yo te fon ti kanpe. Yo fè evalyasyon an, apre yo repedale ankò. Depi avan yè nap gade kòman ke yo boule legliz katredal nou an. Lèm di legliz katredal nou an, se pa paske mwen menm mwen antre nan fòm legliz katredal non. Men mwen pale de legliz antanke yon enstitisyon moral jan ke yo te konn vle fè nou konprann ni dan le tan lontan. Malgre depi lontan lontan tou legliz te toujou antre nan kesyon pran tè nou, sezi tè nou pou yo kapab fè lekòl, pou yo kapab fè lekòl pou yo enstwi nan fason k ap bon pou yo paske moun sa yo poko janm konstwi dè Ayisyen kòm si moun ki kwè nan peyi yo. Enben jounen jodi a nou menm nou di konsa ke fòk tout fòs viv nasyon an etidyan, Madan Sara, Chany, Bouretye, fòk yo fè yon leve kanpe paske pita pral pi tris. Lè m di pita pral pi pi tris lan, nèg yo fè yon fason pou yo kapab, yo gen tan, yo gen tan kontwole tout peyi an, yo gade kote ke ki gen resous minrè yo. Sa vle di ke kote ke ki gen, kote ke ki gen lò, kote ki gen dyaman bagay sa yo, pou yo wè kòman ke yo kapab pran peyi an an otaj tout bon vre. Se vre peyi an gentan nan men l. Wap gade la fami Clinton ki lan kont ansanm avèk la ki lan kont ansanm avèk fami Obama ki antre nan kesyon nan akò Paris an paske akò Paris an vle di kisa? Akò Paris an se yon akò ki la pou yo te kapab gade kòman ke yo kapab defann kouch de zon nan a kòm Se La Grand Chine ansanm avèk Lèzetazini ki gen plis endistri k ap polye lè a, yo pa t dakò antre nan Akò Pari an. Malgre Akò Pari an se yon akò Oksidan, sa vle di li pa p janm tou, li pa p janm kapab antre, nou menm kòm pèp nwa, nou pa p janm kapab jwenn Benefis nou ladan. Pa bliye Lafrans vòlè 444 milya fran pa pou Lafrik pa lane. Sa vle di nou pa ka nou pa ka mete espwa nou sou loksidan. Nou di konsa ke nap kontinye batay pou nou kenbe flanbo mobilizasyon an. Map fè yon apèl a la konsyans pou chak grenn moun kap viv anndan teritwa nasyonal la. Yo dwe pou yo leve kanpe. Leve kanpe pou yal chèche kote la sante yo kache. Yo dwe leve kanpe pou yal dèyè sante yo nan men Boulos, nan men Cherif Abdala, nan men bosan nan men ariel henry ki plame chaje san nou di konsa jounen jodi an m pa etone antanke yon yon gwo chirijyen antanke ariel henry m pa panse ke l tap pè san e se si nap wè jounen jodi an pouvwa ariel henry an gentan fè pi plis bagay toujou ke pase pouvwa pouvwa jovenel la paske ariel henry kontak gade moun yo Epi li konstate kon ki jan moun yo ap mouri, li pa di anyen, absoliman ryen. E n ap mande tout gwo politisyen ki t ap di fòk Jovenel ale yo, mwen menm m toujou rete nan wi, fò Jovenel ale, Jovenel mouri, li te dwe gentan re mouri deja, paske li pa t ap regle anyen anndan peyi an, nou di konsa ke kote politisyen sa yo? Ki? M ta mande ki? Ki? Ki avoka li ye jounen jodi a? Eske se avoka Ariel Henry k ap kontinye tiye moun sou menm san Jovenel Moïse lan? Enben jounen jodi a, nou di konsa ke fòk nou chèche kote n ap jwenn jistis pou Grégory Saint Hilaire. Nou di fòk nou kontinye chèche ki kote ke n ap jwenn jistis pou Legagneur. Nou di fòk nou kontinye chèche kote n ap jwenn jistis pou Monferrier Dorval. Jounen jodi a nou pa ka pale de jistis Jovenel San ke nou poko jwenn jistis Gregory Saint Hilaire, nou poko ka pale jistis Jovenel Moïse, san ke nou poko jwenn jistis Monferrier Dorval. Enben, se pou sela nou di konsa, les Yankees Yankees se byen konte mal kalkile, se vre jodi an nou, jodi an fè nou 107 lane kote ke nou sou lokipasyon amerikèn, kote ke, pa bliye An 1915, lè kontenjan militè yo te antre an Ayiti, yo te, apre batay Chamay Peral fè ansanm avèk nèg sa yo, jounen jodi a, fò nou wè kòman ke yo krache sou batay Chamay Peral la, kote ke yo moute yon pak nou tande ki se pak Parakòl, sou tonm Chalmay Peral. Nou di konsa, sa yo, nou pran nòt sou yo, e sesi, Bat moun ki batay anndan peyi yo, fò kò yo respekte, fò lespri yo respekte, fò travay yo te fè anndan peyi an respekte. Se poutèt sa mwen menm antanke ti chapo djakouzi, n ap toujou wè m gen menm diskou an, n ap toujou wè mwen gen, mwen toujou vle poze menm aksyon an, paske konsyans mwen se konsyans moun ki soti nan katye moun ki pi mal yo. Konsyans mwen fèt atravè moun ki pi mal yo. Se pou sela mwen pa ka trayi moun ki sanble m yo. André Michel ka toujou trayi moun. ki sanble l yo. Li ka toujou, li, li ka toujou bliye si se sou Chandmas lan li te konn vin bwè ti vè kleren, vè asosi. Li ka bli, toujou bliye se sou Chandmas lan li te konn vin manje chen janbe sa yo rele a, aleken yo. Li ka toujou bliye si se sou Chandmas lan li te, li, li, li, li, li, li, li te konn vin fè deba. Enben, jounen jodi a, nou di n ap kontinye batay, n ap kontinye goumen jiskaske rèv pèp lan kapab kanpe sou, sou ideyal Jean Jacques Dessalines lan. Paske batay Jean Jacques Dessalines nan se batay Makaya ki di konsa ke si gen pou youn gen pou tout. Se pou tèt sa mwen menm mwen di konsa, n ap kontinye mande pou pèp la pran zam. Pran zam pou nou mete yo bouch yo vè Ariel Henry paske sekirite li revni nou de dwa. Gaz lan nèg yo ap eseye moute chak jou ki jou chak jou an fòk nou konnen se yon manyè a chak fwa ke yo moute gaz yo pwodui premye nesesite yo yo ogmante. do yo, gade, imajine w, machin te, te, te, te 10 goud, kounye a machin 50 goud. Sa vle di ke nou ka konprann nan kòman to enflasyon an ap moute de jou an jou. Sa vle di ke moun ki pi mal yo, yo fè yon fason pou moun ki pi mal yo toujou rete nan manje labou, nan manje kaka, nan manje sa ke yo, menm sa ke yo fè, yo pa ka manje jounen jodi a. M santi sa yo revòlte m, se poutèt sa m di fòk nou pran zam kont Ariel Henry, fòk nou pran zam kont Sheriff Abdallah, kont Boulos, ki son kansè ki mache bay egzanm nan tout katye popilè yo. Wi wap mande pou Ariel Henry ale e nou konnen e selon enfòmasyon nou genyen nou konn Ariel Henry ap mache rankontre avèk lidè politik yo pami yo Moïse Jean Charles e poukisa Bon se kounya w aprann mwen ke Ariel Henry rankontre anpil plizyè lidè politik, men mwen menm, ou di m pami yo lidè pitit Desalin nan, ki se Moïse Jean Charles, mwen menm m kondane pou m pale sa ke m konnen, paske m konnen a chak fwa ke ou voye yon lòch anlè, gen yon bagay ki rele lwa de pezantè, sa vle di egzakteman wòch sa ka sot tonbe sou tèt ou. Mwen menm, w ap wè moun mwen pale de yo, se pa yon moun kòm si mwen gen pwoblèm pèsonèl ansanm avèk yo. Mwen menm m pa gen pèsòn ki se patwon mwen. Ooooooo Kelkeswa lè mwen rekonèt ke mwen wè Moyiz pap pale pawòl pèp lan, li pap pale pawòl ki se pawòl chanjman an, nap wè mwen chanje davi paske m pa timoun ki ret ansanm avèk moun, m ret avèk yon sèl moun anndan peyi an ki se peyi Dayiti. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. Pa bliye like videyo a, abòne epi pataje videyo sa avèk yon zanmi, yon fanmi pou ankouraje travay la. Merci se te yon plezi nap kwaze nan yon prochèn video ciao.